Bonjour, bonsoir, sa depan de lè wap tande ti video sa. Donk mwen gen yon trè bòn nouvèl pou ou. Mwen se dabò Adorateur Bertendon Vilmore, enjenyè a BD Recording Studio. Nou gen yon bòn nouvèl pou ou, sitou pou jèn talan yo. BD Recording Studio genyen yon pwomosyon aktyèlman ki rele Week-end Acoustique. Kisa Week-end Acoustique la ye? Week-end Acoustique se yon pwomosyon kote ke Jèn talan yo sitou ap kapab anrejistre yon mizik swa avèk yon gita oubyen avèk yon pyano. Donk se o pri de 500 dola ayisyen sèlman ke w ap kapab anrejistre pwojè sa. Donk mwen envite w ou menm ki se yon jèn talan ki bezwen fè piblik la gen konesans de ou, donk pa rate pwomosyon sa. Donk rapidman m ap ba ou nimewo